Nan video jodi a, m vin moutre nou kèk verite ki kache dèyè video Wendy fèk lage a la. Lè n ap gade depi sou tit la, tit la gentan vle di yon pakèt bagay. Men gen anpil moun ki pa pran san yo pou yo dekòtike mizik la, pou yo konnen kisa k di anndan mizik la. Ebyen nou pral fè sa ansanm. Bonjou, bonswa avèk tout moun k ap gade video sa a, se premye fwa w pase sou chanèl sa a, make sure ke ou abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate youn nan video ke n ap lage yo. Ebyen janm te di nou an nou pap pèdi twòp tan an nou kòmanse analize video a. Nan kòmansman video a nap gade nap wè ke gen yon moun ki fè konnen ke Wendy pa egziste ankò kounya se li menm ki king. Wap poze tèt ou kesyon eske moun sa nan video sa se pa mechanste li reprezante? Bon nou pa nou pa vin fè zen isi a an nou analize video a jan pou nou analizel. Ebyen gen yon vwa ki sanble yon vwa fi e nou wè stil moun nan se yon fi paske tout moun se a mas yo ye nou pa ka identifye moun yo byen nou wè ki fè nou konnen ke Wendy pa mouri e li moutou lal vide yon ti dlo e Wendy soti an ba te e ti pati sa vle di yon paket bagay nan videyo a li vle fè konnen ke an pil moun ki te swete Wendy mouri an pil moun ki te swete Wendy mouri pou yo te ka pran plas la Wendy vin fè yo konnen ke li pa mouri li la pi red e gen yon pati Wendy bif fantom kle nan mizik la. Si w ap tande, li di konsa, fòk adn nan refèt paske tout pitit sanble avè l. E nou konnen ke se Fantom ki di ke se li menm ki papa rap la, Wendyy menm mande fòk adn nan refèt paske tout pitit yo sanble avè l. Tout pitit rap yo sanble avè l paske Fantom pa papa rap la vre daprè li menm. La a Wendyy pa menm bezwen di nou bon se li ki papa rap la, se sa l vle moutre nan pati sa a nan mizik la. Youn nan bagay Wendyy di nan mizik la ankò ki parèt trè fò, se lè l di konsa, Yo te panse yo fè m mal, men men mwen se yon moniman ki pa t an sekirite yo fè chanje mize. Pawòl sa a fò anpil. Pawòl sa a mande fòk nou ta pran san nou pou nou pale ou de li. Lè Wendyy di sa, sa l vle fè kwè? Li fè kwè ke lè yo fè l kite Ayiti a, se pa mal yo fè l. Se jis li pa t an sekirite Ayiti, yo fè l chanje al yon lòt kote. E se pa mwen k pral esplike nou, nou konn jan istwa Wendy a te ye, nou konn sa k te pase Wendy, ki sa k koz Wendy te fon poze nan game nan, ki sa k koz Wendy pa Ayiti kounye a, e li fè konnen ke se jis yon byen yo te fè pou li, lè yo te fè l kite Ayiti. E youn nan bagay anpil moun pa anme se konprann nan fen videyo a, se paske Wendy montre ou gen yo te gen tan ba yon lòt moun kouwòn nan e l vin pran l nan men l. Daprè ou, a kiyès l ap pale? Pou rezoud ti ekwasyon sa a wap jis fon ti retounen sou meyè rapè pou ane a. Bon, ann site l klè se Mechans-T ki te pran meyè rapè pou ane 2000 la e se l youn nan moun ki fè plis yit antre 2019 a 2020 an la. Mwen di vini'l mwen twò oke nan men moun kwòn nan te yale vini'l pran'l nan men'n. Bon, nou pa nan tripotay, nou pa pwal di se Mechans-T. Men, depi sou jan aksyon an fèt la, ou menm kap gad video a pa ka pa sispèk. E, nan fen video a, Wendy anonse ke 3 mas 2021 nan 3 zè 3 minit 3 segond. Kan anpil moun ki di bon, ki sa a Wendy bal lage? Eske son lòt mizik li bal lage nan dat sa a? Ou menm ki pa twò fin konprann sa a, nap fè w konnen ke nan lè sa a Wendy bal lage yon EP. Epe sa a Wendy te anonse epe sa a depi lè. Ki se Chinwa Gang nan. Lè l te lage mizik sa a, li te tou fè konnen ke li gen yon epe li anonse pou 3 mas. E se epe sa a Wendy vin arive ap lage 3 mas 2021. E m ap di mèsi avèk tout Chinwa yo ki toujou ap sipòte m. E mèsi avèk ou menm ki te gad videyo sa a de kòmansman jiska lafen. Babay, randevou a se pou yon lòt videyo.